Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon mwen fè yon pase sou belè mwen pa antre nan fon non a kote sèlman mwen wè anpil bagay mwen wè anpil bagay ki make m e m ta kapab di kelke swa moun ki yo menm wè jan de imaj sa yo. Ebyen, eh ou pa ka pa dezarsone. Men ekoute, nan moman m tap pase a, eske se le moman pou m ta kapab kanpe sou plas pou map filme? Non! M te gen telefon sou mwen, se vre, men m pat kapab filme. Men, gen de zon nan Bel Air la lè wap gade yo, ou ta kapab di, eh, Pa gen lavi ankò. Pa gen anyen ankò ki rete. Sak sot fèt la mwen m te gen chans ap gade sou paj manman pèpetyèl sou Facebook ki li menm tanzantan ap fè kèk ti atak la paske depi enfo a pa ale nan sans li li frape men lè m ale Sou tèren an, m ta kapab di son lòt reyalite. E gon grenn bagay wap di tèt ou, oh mesye! Pèp ayisyen mechan. Nèg sa yo ki pote boure sou Bèlè la, yo mechan. Men, tande byen, se vre ke imaj sa yo ke ou gen chans wè, gade, moun ki mouri, kay ki boule, tou sa, ou di ke degre de kruyote nèg sa yo anraje. Men an retou ou ta poze tèt ou kestyon pou di, eske se pa yon aksyon ki mennen yon reyaksyon? Men jan de reyaksyon sa yo lè yo rive, nou plis swete ke se pa pèp la ki an danje. Si w al monte Solino tou, w ap wè gen kèk ti viktim, men Solino pa konsa. Men Bèlè la m ta kapab di, kisa l fè l ap peye? Eske jan moun yo toujou ap di sa? Perpetuel sekou pa tande moun bèlè vre paske mwen menm sa map gade la m sèlman pase nan yon koridò pou m al sòti nan zòn rue montalè ebyen m ta kapab di sa m wè se pa pale e mwen te kouri retire kò m nan lè la paske batay la poko fini nou rive nan yon moman Kote ke chak moun ap poze tèt yo kestyon pou mande sa kap pase konsa nan peyi Dayiti. Gang a gang ap batay, la polis antre nan batay, paske yo fon ouvètur pou la polis e la polis antre. E finalman, on è byen oblije de se vèse dan la lojik mortifère e kèlkeswa nan kan ou ye a. Se trist, paske m toujou di non ke lè w wè tout jan de bagay sa yo ap rive, se popilasyon an ki plis viktim. M pral nan Site Solèy. Gen anpil ti koze pou nou konsènan Site Solèy. Ok. Fò m di nou byen ke nèg Ti Gabriel yo te atake Tayson a yn è di maten, se te Dimanch, byen sur. Menm nèg Chòp yo li ale atake, sa vle di nèg Gabriel yo, men nèg Chòp yo mete yon strateji pou nèg Gabriel yo yon fason pou fè yo rete lwen pou yo pa vanse. An nou bay detay konsènan tout ti lòbèy ki genyen nan Site Solèy. 1 heure du matin, donc apparemment se te dimanche, moun sat Kafou Vincent te nan yon moman difisil. Kisa ki te lakòz moun sa yo te sou le chòk? Sat, Bò Eko. Te gen anpil tire e fò m di nou byen ke mesye yo toujou chita ap bwè paske toujou gen bèl plezi nan zòn sa. Wap jwenn anpil polisye nan zòn nan. Men, gon bagay pou nou konprann, m te tou pre a wi, depi polisye yo la, w ap wè mesye je nèf yo p ap kanpe pou yo kale zam yo. Y ap jès bwè, yo vire, yo ale. Se toujou konsa. Pandan li pral fè minui konsa, Tayson e son ekip. Nèg sa yo ap vire nan blòk Sart, Douyar epi kèk lòt zòn ankò. Ebyen fò m di nou byen ke Tayson lè misye rive bò Eko a, li desann li poste l ak yon sòlda. Men gen yon polisye ki rele Èks. Èske m oblije bay bon non misye? Non, m poko ap bay bon non l. Misye. Son danje tou. Ebyen, Ex konn Tayson byen e Tayson konn misye tou. Polisye sa, li rale yon 9 milimèt. Epi Tayson di misye poze pa fè a a la a. Paske zòn nan gen mèt. Tèt chaje wi. Polisye a pa fè rebèl, li foure zam ni bò dèyè li, li ale. Kounya la a, ki kote ou konn polisye a al poze l? Misye al kanpe nan tèt kafou Vensan. Li ale standby. Pandan mesye Tayson yo ap parèt, yo wè yon ti limyè moto. Nèg Tayson yo entelijan. Epi lè y ap bouske pou kapab founi je gade, yo wè yon machin ki parking nan tèt kafou a. Nèg yo di lè sa a pa ka gen machin. Se lè. Yon sòlda byen gade, li wè se machin yon polisye ki poste l. Ebyen sa w tande a la a? Bal kòmanse pete. Nèg Tayson yo ap vide bal e nèg polisye yo ap pete bal. Bon chans pou polisye ki rele Eks lan, li konn zòn Kafou Vensan byen, se sa k fè misye chape nan kat batay sila. Tout moun sat zòn Kafou Vensan, moun sa yo te nan anpil difikilte. Moun sa yo te sou le choc. Dans la matinée du lundi 6 mars 2023, bagay la pat dous ankò nan nivo dèyè kwen mi. Mesye je nèf yo monte blòk nan antre san fwontyè a ki bò garaj la. Pou moun ki konnen zòn sa a byen, ebyen mesye yo te monte blòk nan wout lan. Men yo potko koule poto. Se jodi a yo ta pral koule poto. Ebyen, fò m di nou byen ke yè, yo te fè mesye Gabriel yo jwe pye yo, yon mannyè pou te kapab fini travay sila. Ebyen, maten an byen bonè, nèg Gabriel yo debake an gwo bout bèt. Yo vin pete bal. Yo lage yon bout nan mi an atè. Tèt chaje. Nèg G9 yo te oblije fè yon repliye paske te gen cha blende ki te vin parèt tou nan jwèt la. Aprè cha blende a fin parèt, epi yon ti tan li ale, mesye je 9 yo pete bal ak nèg Gabriel yo. Pral gen yon sòlda je 9 ki pran bal nan pye. Aprè anpil kout bal fòk mwen di nou ke nèg je 9 yo reyisi gen kontwòl dèyè Kwen Mi ankò. Tande byen sa m pral di nou an. On moun kapab di m nan kan sa, m nan kan sa. Men ekoute, lè verite a parèt, ou oblije di l. Menm lè w pa renmen on moun, pa egzanp, ou pa renmen Messi, ou pa renmen Cristiano, ben, si nèg yo fè on bagay, fòk ou aksepte ke yo fè yon bon bagay. Sa m pral di nou an, rayi chen an di dan l blan. Si mesye Gabriel yo t ap tire moun inosan, ebyen pou maten an, te kapab genyen anpil mò. Erezman, se konsa sa pase. Mesye je nèf yo, yo menm yo pran kontwòl espas la, kòm dabitid. Daprè eleman enfòmasyon ki rive jwenn mwen, se Zomab ak Madoche Ti Boul ki dèyè aksyon sa a, paske yo se timoun plenn nan, yo t al nan baz Gabriyèl, nèg sa yo rele tèt yo Zoreka. Toujou daprè menm enfòmasyon sa yo, nèg sa yo rele nèg tè nwa nan telefòn, yo di nèg tè nwa yon jou kou jodi a, depi yo pa mouri, se yo k ap vin chèf tè nwa. Se sa k fè nèg tè nwa andyable konsa. Men Tiboul la pran 3 bal deja, li te pran youn bò kou nan premye gè a. Dezyèm gè a ankò, li pran youn nan vant. Twazyèm gè a, li pran yon bal nan senti. Bal sa kapab lakòz li domaje paske daprè enfo ki rive jwenn mwen, bal la koke nan senti misye, ti boul sa se nèg blancha li ye men se nan baz Gabriel li voye kò l. Batay la tèlman rèd antre 2 kan yo, se yon cha blende janm te di nou an, ki vini li pete bal nan zòn dèyè kwen mi epi lakòz nèg yo fon ti separe. Bon, nou wè sa k pase. Bagay la rèd nan Site Solèy, bagay la rèd nan Maya. Kounye a la, fò m di nou ke lè w wè 2 enmi ap batay, gen youn k ap chache gen yon avantaj kanmenm. Pandan gen konfli antre Solino e Belè. Vin gen ti bouch long antre solino e maya kisak pase ou bay sa jenèf fè jenèf ap bay bwa kale kounya men sa pou nou konprann eske nou panse barbecue li pa entelijan li kanpe lap kwaze bra li li touye je li sou belè. Epi li ap fè zye dou ak nèg ki ap batay anfas nèg sa yo. E se sa k fè w wè nèg yo gen pouvwa, paske nan atak ki fèt la je nèf ladan l, nèg yo gen pouvwa pou yo antre nan Maya pou al fè lòbèy. Paske n a sonje m te di nou ke sa k gen la se pa sèlman polisye ki antre ladan l, se pa sèlman polisye k ap batay. Gen bandi tou paske nan ti videyo m te lage a, si m konprann byen e si nou konprann byen tou, Na wè ke polisye pa tap pale konsa ak yon lòt polisye. Konprann mwen wi. Sa vle di se bandi ki pote boure. Yo fè polisye maya yo vole. Eske nou konprann? Donk kounya a, m vle konprann ke piga pèsòn defann pèsòn. Nou tout nan ansanm lan nou fotif. Konprann byen sa map di nou an wi. Gwoup sa kapab ouvè yon brèch epi lòt gwoup la li menm li pote boure li fè enkirsyon li epi l fann lòt la. Se sak genyen la pou lenstan. Nèg ap chache alye, nèg ap chache fòs, epi sa w tande a la pou yo kapab kraze lòt gwoup. Kounye a, ban m di n yon bagay mesye. Lè yon nèg parèt, w al Dèlma 2, w al masakre moun, èske se Babekyou ou pran? Lè yon nèg parèt, yon nèg je nèf ou parèt, w al nan Maya, èske nèg nou annafè avè yo a, nan w jwenn yo? Tande byen sa m ap di nou an wi. Lè yon nèg ou moute sou Belè, ou fè sa mwen m konstate yo, Eske ou pran kempes au final la? Eske nou wè sa map di nou an? Donk sa vle di, nap toujou antre nan yon teyat, lè nou anvi touye moun, nou anvi touye moun paske nou se 2 nèg ki grangou mò, e moun pou nou touye yo, yo plis sanble ka inosan. Eske nou wè sa map di nou an? Paske banm di nou yon bagay mesye, m pa kapab kanpe pou map gade pou m wè Bèlè. Imaj sa yo, map gade la, pou se Belè. Paske yon zòn ki pa rete anyen ankò, Bon men, nèg vini, yo kraze l plat. Lè m ap gade pou mwen nan Solino, dènyeman la, moun ki t ap kite, poukisa? Kounye a se tou pa Maya. Site Solèy li menm s on, li gen yon kondanasyon sou tèt li kòmsi pou l pa janm viv. Ou wè m ap ri? M oblije ri paske m estime ke bagay sa yo fè m mal twòp. Ou pa konn yon moun ap kriye epi pandan l ap kriye a l fè yon ti souri? Bèwi paske. Si w pa fè sa, nan peyi sa jan bagay la ye la a, e w konnen le pire dans tout ça, m toujou di nèg yo, Maya, G9, Solino, Belair, nou tout se yon sèl. Ou konn sa k bèl la? M ta renmen wè kòmsi pou lame dominikèn oubyen yon 200 sòlda dominiken antre nan Pòtoprens y ap bay moun bwa. Sa n t ap fè? Nou pa t ap fè yon kowalisyon pou n defann tèt nou? Hein? Pou Haiti ta anvayi par l'armée dominicaine epi nou menm nou gen bagay nan men nou n ka batay pou m wè sa n tap fè. Ooh! Tèt chaje wi la. Tèt chaje. Ban m sèlman di nèg yon bagay. Lè w se yon pastè ou legliz, w ap preche la bòn nouvèl, fò souvan pastè yo kounye a yo preche rezinyasyon. Men, ban m di nou non. Lè w ap preche la bòn nouvèl, Wap preche moun yo pou yo rete nan grangou. Epui lè w al lakay ou wap manje zwa. Kòman wap santi w? Hein? Lè a chak fwa se sa kap pase nan peyi an. Bandi yo kanmenm yap mennen bon vi. Menm lè yo pa ka sòti men yo distrè yo ase byen. Epi n ap gade pou nou wè moun ki nan zòn kote nou an, nou lakòz y ap viv nan sa yo ye jounen jodi a. Nou pa di tèt nou anyen. Antouka si n pa di tèt nou yon bagay, lanati ap di l pou nou.